M pa ka kache e m pap janm kache pase se nan mitan nou m soti son pitit parèy nou nou pran nou met prezidan e se pou sa k gen tout pwoblèm sa yo pa bliye si se pa mwen k te prezidan pa tap gen tèt chaje sa yo nou wè la tout bagay ap pèt dènye bagay dola monte peyi lòk e prezidan se mantè prezidan se si prezidan se la tout kalite pawòl pale jodi a nou wè se zam Se zam yo pran sa se dènye se dènye sak te rete a ame moun nan mitan nou pou goumen kont pwòp tèt pa nou jodi a anvan mwen deplase poum kontinye misyon m vin fè nan latibonit lan map anonse nou ke la a mwen mande pou genyen yon mega komisarya k ap kòmanse jodi 5 lan ki pou fini 5 desanm, se sa m di. Nan 3 mwa, sa vle di e mwen m ap vin la chak mwa, m ap vin gade l nan Whatsapp, m mande pou travay fèt la 24 sou 24 pou gon komisarya ki konstwi la a jodi a 5 septanm pou l fini 5 desanm. Paske lè pou veye Se sa ki make nan vizaj tout moun a chak fwa n ap pran lari a. Nou pral tande ki sa k ap degaje nan kè manman sa a. Se dezolasyon total, kote bandi yo mande lajan yo pa ka peye apre yo fin kidnape pitit gason l lan yè aprè midi e yo fè konnen se nan Vilaj de Dye telefòn li klewonnen. Se pou la premye fwa youn nan asasen yo avwe efektivman li bay lajan ak zam epi peye anpil polisye ki te la pou te bay prezidan an sekirite lajan pou te pèmèt krim nan fèt jou sa a, anpil gwo potanta nan lavi nasyonal la melanje ak blan polis nasyonal la anpil ladan yo manje lajan pou touye Jovenel, jodi a genyen plizyè moun ki gentan pase devan jij E sa w tande a, yo pral gen posiblite pou yo pase tout rès vi yo anndan prizon. Pa egzanp, òm dafè sa a, Jaar, ki avwe Jovenel Moïse te vin twò awogan e yo pa t ka sipòte l, yo te oblije bay zam ak lajan pou kapab egzekite 58 èm prezidan peyi a. Antre kidnaping ak asasina, soti nan dezolasyon rive nan pwoblèm pi rèd, Ayiti ap sibi tout sa n pa ta kapab konprann nan dènye tan sa yo. Medam, mesye, nouvèl sa yo ak lòt se pral esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Kite m raple w ou sou Sofya TV 83, rezo enfòmasyon an, kontinye abòne ansanm avè nou, detay ak enfòmasyon se pou koulya la sou chanèl pa w la. Manmi bonjour se pitit ou doktè a ye? M gen abitid ak pitit mwen depi l jou pou m rele tout moun pou m mande kòman yo ye. Lè m rele pitit mwen si l ap dòmi li retounen m apèl la tousuit. Mwen pit mwen pa tounen m apèl. Vè nevè lè m al branche sou telefòn mwen, m wè pitit mwen te lan nimewo 56 B. Avni N. Yo pran l, yo pase bò maryòt avè l, yo desann avè l lan ri Lanativite. Lè m gade, m wè Bisantè, m wè bagay, m panike, m kouri rele Ti Foya, paske l ap viv lan menm kay ak Ti Foya. Mwen men sa m vin di maten an la a, mwen se yon pòv fanm ki pa gen anyen, ki pa posede anyen ankò. M elve timoun yo. Pou kont mwen, sa a se enjenyè koko yon met manyen pou l fè, lòt la se doktè zye. Pitit mwen lekòl frè Sen Jozèf, Primè, Sen Lit Gonzag, Segondè, fini pit mwen fini pit mwen fè ennan chita Moril Notre Dam. Tout sa yon moun ta wè pitit mwen genyen se mwen ki pa pou l. Kounye a m rive lon pwen m se yon pòv m pa gen anyen. Menm kay pou m dòmi m pa genyen. M envesti tout kòb mwen nan timoun yo. M ap di lavi se yon tanpri. Nou gen manman tou. Son enfimyè m ye m fè tout vi m ap sèvi kominote a. Tanpri, se manm se manm m sèvi manman nou, m sèvi sè nou, m sèvi pitit frè nou, m sèvi nou tou. Tanpri di yon mo pou mwen. Libere tout lan pou mwen tanpri m pa kapab non. M ap mouri. M fè kè, m fè sik, m fè tansyon epi yè m pa bon. Tanpri pitit gason m yo, fanmiy mwen yo di yon mo pou mwen. Bondye ap beni nou. Men lot la pa vini. Son fi menm avek li. Nou son trio mwen menm li menm. Doktè a. Chak maten mwen rele pitit mwen. Koman nou pase nwit lan. Chak maten mwen rele pitit mwen. Koman nou pase nwit lan. Son prensip ke m bay tet mwen. Pase yo lakay yo. Donk la wap pale avèk mesye ki kenbe pitit ou a? Ki kenbe pitit mwen an tanpri fon men leve pou mwen m son pòv fanm siman yo ka konnen m tou pase m fè tout vi m ap travay lasalin m fè 19 an ap travay lasalin kòm enfimyè siman yo konnen m se pitit jesi a wi k lanmen nou an tanpri mi jesi tanpri. Virginia, ok. Dakò. Dakò. Eben, dakò. Nou espere kri a rive nan zorèy mesye yo e ke yo libere. M konfyan ke mesye ap fè m gras la. M konfyan ke mesye ap lage l pou mwen. Wi. Donk, sitou se nan vilaj nou panse ke ye? Ok. Ok. Eben, atis Izo, ou tande kri. fanmi an donk madam ki li menm abitye travay lasalin pwobableman ou te ka swanye izo m pa konnen m te ka swanye tout fanmi li tou wi manman izo m pa konnen izo pa janm konnen te ka vin pran swen nan men w donk oubyen yon pwòch li donk nou espere l ap tande w la e ke l ap pase lòd pou libere yasè a. Avek tout policier la ki wi manno izo donk nou pa konn kiyes nan ladan yo wi men nenpòt youn ka pale a lòt wi izo m ka fèw manno m pa konnen w byen m ka fèw tou tanpri gras pou manman w manman w ap mouri kèm prèt pou m rete la son kòd ki mare m. Wi don jodia donk rete konfyan e ke mesye yo ap veye aple bebe dakò dakò pa eseye tande vwa toujou abitye avèm yap fon bagay pou mwen e de moun ki nan men yo enben dakò dakò dakò dakò mèsi madam wala sitiyasyon sa ki chak maten se konsa. Ap resevwa de moun k ap kriye pou pwòch yo mesye ak zam yo kidnape. Gps la di yo pran moun yo kote yo pran yo nan aveni N, yo pase avè yo bò Maryòt. Sa vle di ke non men mesye yo pa pè, mesye yo alèz. Donk teritwa a la pou yo. Donk etandone ke. Se de teritwa pèdi, donk ke yo menm yo gen kontwòl, donk li vin pi fasil pou yo yo menm pou yo kapab sikile, non sèlman pou yo soti kote y ap soti vin pran moun nan, epi lè yo pran l, pa gen okenn obstak, donk se avèk fasilite yo fè wout yo, epi y ale avèk moun yo nan baz yo san pwoblèm. Antouka. République dominicaine lancé appel pour pacifier Haïti à travers un plan assistance de République dominicaine déclaré euh, samedi hein, pour résoudre crise Haïti à traverser et puis activer un plan assistance euh, afin que commencer par tabler la paix. C'est président Luis Abinader euh, qui fait déclaration ça pendant session plénière 28e édition rencontre au sommet ibéro-américain qui déroulé dans la ville Santo Domingo week d'après Voix de l'Amérique. Abinader deklare, Mwen vle di ak tout fòs ak respè Repiblik Dominikèn ke se sèl fason pou aji ak Ayiti se tabli lapè pou koumanse. Prezidan an mande kominote entènasyonal lan aji an tout ijans fas ak zak vyolans yo k ap trakase pèp ayisyen an pou koulya. Li ajoute, Kouwè li la, ak sitiyasyon an jan li ye a, asistans pa ka rive. Yon plan devlopman pa ka rive, li esansyèl pou pasifye peyi an dabò, Abinader mande Etazini, Lafrans ak Kanada pou yo pran responsablite yo antanke lidè pou tabli lapè ann Ayiti. Pandan yon konferans pou laprès nan fen somè a, Abinader ekate posiblite pou Repiblik Dominikèn ta patisipe nan okenn fòs oubyen aksyon militè pou tabli lapè nan peyi vwazen li. Patkont somè a rekonèt Ayiti chaje ak gang ki koze vyolasyon dwa moun, entegrite ak diyite moun ki pi defavorize yo nan kominote an. Deklarasyon Abinader lan fè a tèt koupe ak pa prezidan Kosta Rika, Rodrigo Chavez ki li menm te di pandan diskou li kote li lanse apèl pou Nasyon Zini reponn san pèdi tan kriz ki egziste nan peyi an ki pi pòv nan emisfè lan. Chavez te deklare mond lan ap vire tèt li pou l pa gade sa k ap pase yon lòt fwa ankò e li pa sanble yon bagay jis pou mwen menm antanke Kostariken ak di ap di Repiblik Dominikèn li ta dwe voye fòs lame li. Chavez ajoute kriz ayisyèn nan se yon responsabilite global ke mond lan p ap jere. Prezidan gouvènman Espay lan Pedro Sanchez eksprime solidarité l'Ito à Cabinadel et lui offrit support pays espagnol face à crise là en Haïti. Premier ministre euh, Canada, Justin euh, Trudeau, annoncé vendredi passé à pays libre en sanction contre ancien sénateur Nenel à accabillissement, et puis ancien candidat pour poste président Steve Caroli, Kanada ap kontinye mete presyon sou gwoup moun k ap soutni zak vyolans yo an Ayiti, sa ki fè yon total 19 pèsonalite ki tonbe anba sanksyon peyi Kanada. Ki sa ap fè avèk yo? Nou pa konnen. Sanksyon sa yo prevwa kenbe lajan ansyen senatè Nip lan ak biznisman Steve Caroli epi entèdi yo mete pye sou teritwa Kanadyen, antouka si yo te gen lajan nan bank peyi Kanada, vwala sa ki sanksyon peyi Kanadan, donk vwala kouman yo panse yo kapab kontribiye nan ede lapè retounen nan peyi an, alòske se chak jou moun kontinye ap mouri, sa fè lontan, kèk jou, kèk mwa menm depi sanksyon sa yo pran, men anyen pa chanje vreman puiske moun kontinye ap mouri, ou gen lenpresyon bandi yo vin pi alèz pase sa. Rodolphe Jaar plede koupab, sa vle di admèt li te patisipe. Sipe nan asasina prezidan repiblik lan Jovenel Moïse an dirèk avèk nou Luckson Sainvil pou plis detay. Bonjou Luckson. Bonjou Guerrier Dieuseul, bonjou Pierre Renel René. Men an nou retounen sou deklarasyon sa li fè a, antouka kote li koulye a, anvan sa li te plede non koupab e. Vandredi an, li dakò ke l te patisipe nan asasina prezidan repiblik la e li admèt ke l te bay lajan, ke l te peye polisye, etc. Alò, fòk nou di Roger Louis li menm se yon sitwayen ayisyen e chilyen. Li se. Pratikman premye moun ki plede koupab nan kad pwosè sa ki ap fèt nan eta Florid sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Dòk Odòlja, dan zon premye tan jan w te di a li te li te plede non koupab sa vle di l di l pat konn anyen nan sa k te pase a ebyen vandredi k sot pase a nan kad yon odyans ki fèt devan jij distrik ameriken José Martinez, ebyen yo te poze Rodolphe Jaar kesyon sou enplikasyon l nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Te gen plizyè kesyon yo te poze l, gen de bagay ki te di nan dokiman jidisyè ki te deja pase yo ke Rodolphe Jaar li menm Li konfime de bagay ki te di tou nan ankèt lapolis atravè dcpj te mennen nan kad dosye sila. Rodolphe Jean li fè konnen devan pwokirè federal Monica Castro ke li te bay lajan. pou te kapab sipòte operasyon sa a ki te abouti avèk asasina ansyen patwon Agritrans la. Li di li te bay lajan avèk ajan sekirite ayisyen k ap sekirize non sèlman kay prezidan men nan zòn kote prezidan l di l te bay lajan pou mesye sa yo. Oubyen mesye dam sa yo kap bay sekirite yo, yo retire kò yo nan zòn nan epi pou bay le chan lib avèk kòmanndo kolonbyen an rantre kay prezidan an epi mennen operasyon an. Mennan genyen yon ti flou, dimwens gon ti vid nan pati sa, yo pa presize ki ajan sekirite Yo jis di ajan sekirite ayisyen. Eske se usgpn, katim, usp, ajan inite espesyalize, pa genyen presizyon ki bay sou li. N ap raple ke espas kote prezidan an rete a depi deyò a rive jis anndan lakay li genyen plizyè inite ki enplike nan kòdon oubyen nan chèn sekirite a. Rodolphe Jean. Jan m te di talè a, li pratikman se premye moun ki aksepte responsablite l nan jwe yon gwo wòl nan asasina sa a. Kòm etandone li kolabore avèk otorite yo, patikilyèman FBI, dayè se yon abitye Rodolphe Jean paske li abitye konn kolabore avèk otorite amerikèn yo. N ap raple nan kad yon kesyon kokayin, li te deja kolabore avèk otorite amerikèn yo kote. Li te wè pèn li te redui ebyen se pratikman menm bagay ki pral fèt men sof ke jan w sot di a seyan se pou yo panche sou santans li an li prevwa fèt 2 jwen olye de 3 jwen kap vini la e santans lan nòmalman kòman l ta dwe tonbe Roudòl Jan ta dwe pran Soti trantan pou rive pèpetwite. Sa vle di li ka fè trantan prizon ou di mwens li ka fè rès vi l nan prizon. Donk kòm etan done li kolabore, pral gen yon jij ki pral deside kiyès nan sanksyon sa yo Rodolphe Jaar li menm li ap genyen pou l pran. Sof ke nan atik ki soti nan Miami Herald vandredi, yo di. Non sèlman òm dafè la li te bay zam ak kòmando kolonbyen yo pou mennen misyon an, men tou li te jere kesyon kay pou mesye yo, jere kesyon manje mesye yo, men tou li te rankontre avèk yon kolaboratè. anonim. Dayè bagay sa li repete nan plizyè ankèt, sa fè lontan gen yon ko-konplotè nimewo 1 ke yo poko janm ka site. E yo di ke Rodolphe Jaar li te rankontre tou avèk. 3 ameriken dorijin ayisyèn ki yo menm yo nan prizon tou, nap raple gen Solage, genyen pastè Emmanuel Sanon etc ki yo menm se sitwayen ameriken. Donk an gwo se sa enfòmasyon an ye, Rodolphe Jarky aksepte ke li li koupab nan lanmò Jovenel Moïse, avan li pat aksepte l, men vandredi pase a li avwe el di wi li te patisipe ak 3 nivo premyeman achte zam. Bay mesye yo kay epi bay nèg yo manje. E ou sot presize l la Luckson, donk Rodolphe Jaar se premye sitwayen ki dakò ke l patisipe nan asasina prezidan repiblik lan e san dout si l plede koupab se paske yo montre l ase deleman, ase de prèv ki enplike l nan asasina sa a. Donk gen moun ki. ki di ke pi devan gen lòt non, gen lòt moun ki kapab site e arete nan kad dosye sa a. Paske èske se Rodolphe Jaar ki li menm bay lajan an pou kont li? Oubyen kiyès ki te mande l bay lajan an? Èske se li ki te antouka deside pou kont li pou planifye asasina prezidan? Donk gen moun ki antann nan jou k ap vini yo la gen lòt non ki kapab site, gen lòt arestasyon ki posib. Efektivman, genyen de bagay ki kapab vini pi devan. Dayè, nan atik sa ke Miami Herald soti, li di ke Rodolphe Jean, kolaborasyon sa a li fè avèk otorite federal yo, oubyen jan l kopere avèk otorite yo, sa non sèlman kapab fè li redwi nan pèn ni, men atik la di ke. Rodolphe Jaar bay dezenfòmasyon krisyal, sa vle di enfòmasyon ki ekstrèmeman enpòtan ki kapab ede ajan FBI yo epi sèvis k ap mennen ankèt sou dosye sa a yo kapab monte yon bagay ki solid non sèlman kont 10 lòt sispèk ayisyen, kolonbyen e lòt moun ke yo arete men tou li kapab rive. e sou lòt moun. Donk, dosye sa a oubyen enfòmasyon sa yo ke Rodolphe Jean bay la, ajan FBI ap kolekte, ap ranmase, ap konekte youn pa rapò avèk lòt, fè kwaze a, epi pou yon fason pou yo kapab rive sou, m ta ka di, sèvo a, ou dimwens. moun ki ki finanse l la vle di premye moun nan moun ki ki fè kòmand la paske jiska prezan Jean di li li aksepte l te bay lajan pou achte zam ebèje mesye yo bay manje etc men se sur ke Rodolphe Jean Li pa t pou kont li pratikman. Donk, se sur ke yo pral kontinye kuizine misye, kontinye pale avè l yon fason pou li ka bay plis enfòmasyon. Donk, fòk nou di ke lòt akize yo yo menm, yo dwe jije nan mwa me k ap vini la. E, pa egzanp, n ap sonje. Christian Emmanuel Sanon yo enkilpe l pou kesyon kontrebann kòm kwa li te deside pran oubyen achte de materyèl Ozetazini de manyè ilegal, pase yo nan lòt koulwa pou rive an Ayiti. Se youn nan chèf dakizasyon ke yo mete sou li. Men Rodolphe Jean se pratikman moun, m ka di premye moun ki aksepte yon seri de bagay. Il n'est que d'attendre, eske. Vincent eske Sanon eske Palacios eske tout lòt mesye yo ki nan prizon nan sud Florid la eske yo pral swiv menm tras avèk Rodolphe Jean eske tou gen de lòt moun de lòt non ki pral site eske evantyèlman tou gen de lòt arestaksyon arestasyon ki pral fèt an Ayiti il n'est que d'attendre son dosye ki pratikman ouvè. spesyalman avèk revelasyon sa ke Rodolphe Jean fè, nou mèt atann nou gen swa gen de lòt apre, m ta ka di arestasyon ki pral fèt men de lòt revelasyon ke lòt mesye yo pral fè devan tribinal federal nan Florid. E pandan deklarasyon sa, an tou ka pandan revelasyon sa yo, misye pa di, eksplike mobil la, poukisa, poukisa l te bay lajan pou touye prezidan an? Alò, nan yon entèvyou, ou di mwens, nan yon atik ki te soti nan New York Times, Rodolphe Jean te di, youn nan bagay ki fè li te, li ta patisipe nan yon bagay konsa, se paske, bon, premyèman, e, misye di ke Jovenel Moïse te, te, te, te, te vin awogan twòp, paske misye te, te, misye pa t tande, misye te vle fè sa l vle. Ewolòj la te di ke li te patisipe nan asasina sa se yon fason pou li kapab jwenn dezavantaj nan gouvèneman ou di mwens administrasyon ki pral ranplase Jovenel Moïse la. Donk, se pratikman, m ta ka di yon ti kras nan mobil misye te pataje avèk avèk New York Times nan kad yon entèvyou. Donk, gen anpil moun k ap poze tèt yo kesyon, èske se tou senpleman sa l te ye? Jis paske yon prezidan te vin awogan, oudimwens pa t vle bay yon seri de avantaj, oudimwens moun nan vle jwenn de zavantaj ekonomik, swa nan dwàn, yon seri de lòt sektè nan peyi a, èske se tou senpleman sa l te ye? Anpil kesyon ap poze men an tèm de mobil, se sa sèlman m kwè Rodolphe Jaar te avanse nan kad yon entèvyou ekskliziv yo te bay a li te bay a New York Times. Donk, èske gen de moun ki dèyè Rodolphe Jaar? Èske Rodolphe Jaar se sèlman moun ki ap finanse operasyon sa a? De lòt non, èske nou kapab atann nou? avèk yo nan semèn kap vini oubyen nan mwa kap vini yo Il n'est que d'attendre Guerrier Dieuseul Pierre Renel René Johnny et Lydie Alexandre. Enben mèsi anpil Luckson Sainvil Voilà mèsi anpil Luckson Sainvil korespondan pèmanan nou Ozetazini ki te ak nou maten an pou pale espesifikman de dosye sa Rudolphe Jaar ki plede koupab donk misye dakò l te bay lajan pou planifye asasina prezidan Jovenel Moise. Misye di li te bay polisye nan ajans sekirite, alò yo di yo pa presize se USGPN piske gen plizyè inite andedan, men li te bay ajans sekirite k ap asire sekirite prezidan repiblik la lajan pou yo te kapab fasilite mèsenè yo rantre al asasinen. Alò pou pa gon nèg la a ki di mesye prezidan an te fè yon bagay pou mwen hein oubyen pa sousi pwofesyonèl m pa gen dwa fè sa hein tout moun sa yo nan yon chèn non men sa se terib. Bon peta pa tire. Wi. E jodi a Fò m tou di nou sa, gen 2 fòs ki gen nan peyi a, gen lapolis, gen lame. Sa vle di jodi a, lè, lè, lè kote lapolis son fòs sivil li ye. Paske m pa p kanpe, paske mwen rive nan yon pwen jodi a, m pa p bay bandi peyi a. Nèg yo, yo rive nan limit yo. E mwen menm mwen di yo sa, m derape, mwen pap kanpe. Batay kont ensekirite a, li kòmanse la a, 5 septanm nan. Kote m kanpe nan Mowo, nan Pon Sonde a, se la l kòmanse, batay la. E m konn moun Latibonit, nou pa konn rete pou moun fè n kouri. Sa k ap pase la a, l pa gen non. Vakabon sa yo k avèk volim zam sa k nan men yo a, se pa bagay ki gen non. M ap. Map map di map di minis defans lan kap gadem kap tandem la minis jistis la kap gadem kap tandem la ke yo menm yo menm yo met tèt yo ansanm pou ke la mwen mande la pè nan vale latibonit la 8 komin ki gen nan vale a 27 seksyon kominal ki gen nan vale a nou mande la pè. sou yo. Sa vle di, m ap di nou, m konprann, m tande, m konprann tou. Men sa m sa m ap di nou, m ap di nou, sèt istwa pou moun vin di nou konsa, mwen menm, pou m pa ta vin la jodi a, pa gen pèsonn ki te ka, sèl Bondye nan syèl la. E fò m di nou, s on desizyon pèsonèl mwen pran, s on desizyon poukont mwen m vin la a. Pase sou nou te votem se pou m vin tande nou m pa ka kouri se vini pou m vini m pa ka kouri m desann la mwen wè mwen tande mwen konprann m bon timoun timoun pa antre nan politik nou ban m pouvwa se pou m egzèse l se pou sa nou ban mwen l tout pandan m respekte lalwa depi yon moun zam de gè. Se yon sèl moun ki genyen pou yon sèl enstitisyon ki ka enpòte zam de gè nan peyi a, se lame. Jodi a ou wè zam de gè tout kote. Machin ap rive nan pò, zam de gè ladan. Igloo, zam de gè. Ou gade w tout kote, zam de gè tounen yon bagay tankou son. Tankou son, tankou son enstriman mizik ke zam de gè tounen. Li pa posib. Fò m di nou sa m ap mande nou. M konnen bagay la di, nou egzaspere. Mwen konnen sa k ap pase nan peyi a. Li inakseptab. Men sa m ap di nou jodi a, m ap di nou posibilite pou nou ban mwen yon grenn, m pa mande nou anpil, kanpe. Kanpe avèk mwen pou m goumen kont ensekirite a. Lè m di nou kanpe avèk mwen, m pa di nou vin vin pran lèzam kont bandi non, e pa sa m di nou. Sèl sa m mande nou, sa, sèl sa m mande nou, lè gen yon bagay ki pase, pa egzanp, depi yon bandi tonbe, Oubyen arete yon bandi son son yon son son kòman son son kisa son militan politik.